Nou pral deklannche yon konsiltasyon jeneral anndan peyi a. Nou pral vire peyi a, depatman yo. Nou pral pale avèk kad nou yo, militan nou yo, enpe patou. Nou pral kesyone yo, nou pral dyaloge avè yo pou n konnen ki fòm mobilizasyon pou n anklannche pa twò lontan pou n pèmèt ke n rezoud pwoblèm ki la a. Nou pral pale avè yo. Nou pral mande yo ki jan pou n fè mobilizasyon an pi byen, pou l plis efikas e pou blan an pa di ke se bandi k ap fè mobilizasyon. E pou blan an pa di ke l ap kenbe Ariel paske Ariel monte pri gaz la sou kòtòf lestomak pèp la. Sa vle di nou pral pale avèk pèp la pou nou fè yon mobilizasyon plis efikas, plis dinamik. E an menm tan an tou, n ap pwofite rankontre yon seri de pèsonalite enpòtan anndan peyi a pou nou reflechi paske gen yon pwoblèm ki poze. Jodi a gen yon òf politik ke pèp la ap mande. Gen yon òf politik ke jenès la ap mande. Yo dezespwa. Yo pèdi tout lespwa nèt. Yo bezwen gen de dirijan politik ki di yo kote yo prale ak peyi a. E se poutèt sa SDP pral evolye, pwobableman, si se menm non an oubyen son lòt non, pou l pa sèlman rete nan pwotestasyon, men non sèlman pou l ap denonse, men l pral pwopoze solisyon. Sa vle di nou pral pase don lòt m te ka di w dinamik. Nou p ap sèlman di aba lavichè, nou pral di men kòman pou yo rezoud pwoblèm lavichè. Lè n pran pouvwa. Kesyon edikasyon nou pral di men kòman nou pa vle edikasyon ti pa ti pa men n vle edikasyon pou tout pitit peyi a. Moun nan Site Solèy, moun nan Lasalin, kèlkanswa kote w ye a, ou dwe benefisye de edikasyon. Nou pa nan edikasyon ti pa ti pa. Pou eta peyi sa ye la pou nap nan edikasyon tipa tipa, son edikasyon a grand vitès ke n bezwen, vitès V pou n sòti kote nou la. Sa vle di nou pral travay e travay sa yo, yo bezwen patisipasyon tout moun. E nan sans sa a, mwen some elit peyi a, mwen some pwofesè inivèsite yo, mwen some etidyan entèlijan konpetan yo pou yo akeyi, demach sa a avèk anpil chalè paske nou menm nou bay tèt nou misyon pou nou retire peyi a nan sa li ye la e n ap retire l nou pa moun k ap chèche ti avantaj k ap vire tounen chèche avantaj pou jere pwòp tèt yo nou konnen nou gen yon misyon pou nou retire peyi a nan sa li la nou pral pale avèk tout aktè yo tou pou pèmèt ke nou mande konsèy sekirite nasyonzini an. ki pran dosye Ayiti a. Nou pral pale avèk tout aktè yo. Sa ki vle, sa k pa vle n ap kite yo pou n pale avèk Konsèy Sekirite Nasyonzini an pou n mande l nan pwochèn reyinyon oubyen òganize yon reyinyon spesyal pou opozisyon an patisipe nan reyinyon yo. Nou menm jounalis nou ka konstate sa. Si se demokrasi vrèman ki genyen nan Nasyonzini, Ou pa ka pran reyinyon sou Ayiti kote jodi a pa gen okenn dirijan demokratik ladan, pa gen okenn dirijan lejitim ladan pou ap reyini sou Ayiti pou se sèl manm gouvènman defakto w ap tande. Fòk opozisyon an gen plas li pou tande. Sa vle di sa enpòtan. Paske se 2 moun k ap bay Konsèy Sekirite a enfòmasyon. Se gouvènman phtk defakto a avèk Madam Lalim k ap bay. Sa vle di ki enfòmasyon ke yo pral bay ki sòti nan enspirasyon anndan pèp la. Kiyès jodi a ki te di blan an moun nan Sid ki t ap mande sekirite se bandi yo ye? Ou kwè se gouvènman sa a? Bon koman pou moun nan sud ki bloke ki paka pase matisan ke jodi ap manifeste pou yo jwenn sekirite epi akize yo se pa posib sa nou pral travay nan sans sa nou ap kesyone tou an menm tan konpòtman entènasyonal la nou pa gen pwoblèm avèk entènasyonal la pou l ede pou l akonpanye men nou paka konprann Fòm de politik ki ap mennen an. 1, Yo kenbe Ariel opouvwa, yo di ke n pa ka jwenn antant. 2, Y ap pran de mezi pou nou, nou pa konn sou ki baz, sou ki metodoloji ke yo pran l. Kisa aprè? W ap pran de desizyon, men w pa di aprè kisa. Jodi a, li inaseptab ke ou panse menm pouvwa phtk a, li kapab jije pouvwa phtk ankò. Li pa posib. Kote lojik la? Mwen panse ke moun sa yo nan entènasyonal la, yo avize. Se mechanste y ap fè avèk Ayiti. E se rasis sa ye. Paske yo vle pèp nwa sa a rete nan mizè. Pou yo pran egzanp de nou kòm de moun ki enkapab, kòm si n pa imen. E se sa k fè yo te vle vin okipe nou, vin fè entèvansyon. Fòm di an 2022 a, SDP te goumen kont entèvansyon. Nou pa nou pa di non a koperasyon. Nou vle koperasyon. E se poutèt sa, avèk batay SDP a, menm Ariel, premye minis defakto, nou fè l chanje diskou. Li te ekri pou l mande okipasyon, pou l mande entèvansyon. Premye janvye l di, li te sipò l te mande, e asistans li mande. Men tout entèvan, tout kominikasyon yo la. Arete a la. Arete a la. Se SDP sou ou. L ap fè w mache. Wi, wi. Wi, wi. Sa vle di, jodi a, tout moun dakò ke fòk yo akonpanye la polis la. Bay la polis la asistans tout kalite. Pandan w ap respekte souverènte. Paske pèp nou ye, moun nou ye. Pa vin fè n pase pou bèt. Ou se moun. Se ou k enpeche n devlope peyi sa. Paske peyi sa make listwa limanite. L kapab retire pèp li nan mizè. Pa ka sèl opsyon ki se vwa aji. Jodi a nou reponn Biden tou. Nou pa gen pwoblèm pou Ayisyen al chèche lavi miyò. Paske nèg yo fè peyi a tounen yon lanfè. Men n di Biden, pandan w ofri nou 30 milyon, 30 mil Ayisyen pa mwa. oubyen lòt nasyon eksetera, men antretan nou gen de jèn gason ki pa vle al rete lòt bò a, ki bezwen fòme tèt yo pou yo vin itil nan peyi a, ba nou de bous. Nou di pandan kwa ofri n de moun pou al lòt bò a, men n bezwen tou Ou gadem ayisyen ki sou frontyè mexique yo ko imite yo imilye pase gen de moun ki pa gen moun o etas uni sa vle di fok yo trete kay ou a dabor ki o mexique la epi ya panse avek pep se pa selman ofri pou ofri nou sa kom jodi a se ou ki gen kontrol la polis la se ou ki gen kontrol ariel Anben ann fòme yon 4 a 5 mil polisye pou nou, pou n kapab batay kont ensekirite a pou peyi a vivab. Se pa mistè, se pa maji Lèzetazini fè l kreye travay. Se lapè ki genyen, se sekirite ki genyen. Epi yo kreye antrepriz. Se pa maji yo ye. Se lapè pou genyen. Paske ekonomi pa fèt nan dezòd. Se stabilite ki bay kwasans a devlòpman. Sa vle di n bezwen stabilite avèk lapè. pou n kapab jwenn pitit lakay nou yo kapab jwenn travay. E se poutèt sa, nou angaje nou nan konba sa a. Nou di. Nou di, nan kad batay ke n ap mennen an. Nou menm, nou genyen angajman pou prese prese nou jwenn yon akò politik. Pa gen akò politik. Afè bagay 21 desanm nou tande y ap pale de akò politik. Se pa sa ke nou ye. Pèp la pa retwouve l ladan l. E m ap di nou yon bagay, pèp ayisyen, ou viv listwa w. Menm ke Ariel ta panse ke li avi, ou mèt di li pa vre. Paske Jean Claude Duvalier te panse plis. Nou di deja devan entènasyonal ke n pa fè Ariel konfyans. Nou di deja ke n pap mache nan lojik Ariel. Jodi a, Ariel pa ka sèlman avèk kèk zanmi phtk, les neo-phtk, Yo fè sa rele on akò pakoti epi pou yo di ke yo pral rezoud pwoblèm yo. 1, Nou poko ka pale de eleksyon jodi a. Pa gen sekirite anndan peyi a. Men kòman ou pral fè kanpay? Bon si w fè eleksyon kounye a, kiyès ou konnen k ap eli? Nèg ki kontwole pati Katye Popilè yo. Men se lojik sa ou pa bezwen moun eksplike w li. Ou pa kapab di ou pral fè eleksyon pandan ke pa gen okenn pati konsekan fòs politik ki siyen akò la. Ki fòs politik enpòtant ke n wè nan akò sa a? Yo pa ladan. Men ak kiyès ou pral fè eleksyon sa a la? Avèk Madan Maniga? Bon menm Erik Jan Batis bon nou tiye l. Bon l pa la. Sa vle di pa gen posiblite nan moman kote n ap pale la pou gen eleksyon. Nou vle eleksyon. Men fòk kondisyon yo reyini. M pa ka pa fini sou lòt dosye ki tris ankò pou ane 2023 a, se spektak ke n ap gade, ke y ap ofri nan jistis nou an. Se vre nou bezwen yon jistis ki fòt, nou bezwen yon refòm an pwofondè nan jistis nou an. Nou bezwen pou politik la pa rantre lan jistis la paske pa bliye jistis la se youn nan 3 pouvwa yo la jistis. Se vre nou bezwen yon jistis ekitab. Se vre nou bezwen jistis lan tout 18 jiridiksyon yo. E se pa jounen jodi a. sètifikasyon, non sètifikasyon jij ap fèt nan peyi a. Men map gade la a, lis mwen a la ki gen anviwon 32 e daprè enfòmasyon ke nou jwenn, yap kontinye fè ankèt. Enben se grav, se krèv kè pou jan nap gade jistis nou an ap lote lan mache tankou patat. Lan mache anba, ap lote lan mache Sekem Avni tankou lam veritab, ap lote sou do mòn mache mango sou Bisantnè tankou mango. Ebyen, nou pa ka ofri avèk majistra nou yo pa ka ofri jenès la spektak sa. E n ap ankouraje CSPJ pou l kontinye fè travay li. e sispann imise nan zafè lajistis peyi a. E se grav paske majorite nan majistra sa yo se de pwofesè nan inivèsite a. Byenke mwen gen kòmanse remèt demisyon yo nan seri de inivèsite prive e nan inivèsite leta. Kòman ou pral gade yon etidyan, pandan se tan ou te konn ap di l tout tan fò l fè travay la avèk ekite, ou te konn ap preche l amoralite, Ou te konn ap di l fò l sèvi avèk kòd penal la, avèk konstitisyon an kòm bousòl, kòm lwa pou l fè travay li. Epi se spektak sa a ke yo wè ke w ap ofri. Fò nou di ke, fò nou ofri yon lòt imaj bay jenès la. Moun k ap etale richès yo an plèn piblik, paske m konn ap gade seri de jèn gason ki lan leta a, ki ap touche 25 mil goud, 50 mil goud, epi lè w rive nan restoran, nan espas ou wè se chanpay ki pi chè yo ki sou tab li, se konyak, wiski ki pi chè yo ki sou tab li. Enben, sa ap fristre lòt jèn gason e jenès la se pa yon bon modèl pou yo, yo pral rantre nan movèz aktivite. Menm jan nou wè sou tout rezo sosyo, yon ansanm de chèf de gang ap etale Richès ke yo fè sou kidnaping nan sou rezo sosyo bay popilasyon an ki imaj? Menm lè n ap fon ba de bagay ki pa bon nan sosyete a, men omwen nou ta kenbe yon ti onè pou n ta ofri sa bay jèn gason ak jèn fanm ki ap viv otou de nou nan katye popilè ki pwobableman pa nan kidnaping, pa nan kesyon asasina, ki pa nan gang. e nap mande e dcpj atravè e bac, Bureau des affaires criminelles, pou yo teni kont de sa pou evite seri de moun kap e etale avwa yo sou rezo sosyo pou yo mande yo kote yo jwenn li. Map fini poum di sosyete ayisyèn nan ke Lan Pwovèb 4 vèsè 14 vèsè 34 li di ke la jistis elèv yn nasyon. Tan vo la jistis, tan vo la sosyete. Yon sosyete se mòd jistis sa ke nap ofri enben. Nou pa ka gen yon bon sosyete. E n ap mande avèk majistra yo pou yo chanje pratik. Mèsi. E n ap mande tou pou e sistèm jidisyè la pou yo bay bon jan kondisyon avèk jij yo pou yo gen bon salè e pou yo gen bon avantaj sosyo pou yo pa antre nan koripsyon. E m ap fini pou m di ke bon jij yo pran sanksyon kont li la yo non sètifye li. Se jij Lamoncine Accimé e jij sa nap mande lajistis pou yo pouswiv li paske se youn nan jij ki te gen dosye petro karibe a lan men l ki fè anpil move zafè anpil kout mal taye pou l eseye blanchi yon ansanm de petro dilapidatè e nap mande lan nouvo nouvèl dinamik ki pral gen la lan peyi a trè byento lan nouvèl strikti politik ki pral gen la. Enben pou yo lajistis kapab fè apèl pou yo rele jij Lamothe lajistis pou l ka vin rann kont. Mèsi. Nou konnen m renmen nou anpil. Konstitiye politik yo depi 18 mwa. Ariel Henry nan tèt peyi Dayiti lavi. sitwayen anndan peyi Dayiti yo vin pi difisil. M vle di, 18 mwa depi fòs fè nwa sa a mete yon blakawout total sou peyi Dayiti. Kote tout katye anndan peyi a, tout zòn yo vin gangsterize. Gangsterizasyon sa yo, yo pa rete san konsekans Paske gangsterizasyon gouvèneman Henry Andre a, li koz anpil masak fèt anndan katye popilè yo ki vin miltipliye kantite masak ke n te gen ki te fèt sou premye vèsyon phtk a e dezyèm vèsyon phtk a. Jodi a. Ansanm de masak sa yo, yo trennen dèyè yo yon ansanm de sitwayen ki te fè vi yo, ki konstwi lavi yo nan de seri de zòn kote ke moun ki pran de trantan, karantan, senkantan pou yo te konstwi vi yo. Jodi an, gouvèneman sa a mete yon lamè Mediteyane antre sitwayen sa yo avèk kay yo paske yo pa ka rantre lakay yo. Moun sa yo jodi an, yo koz. Chak grenn sitwayen anndan peyi Dayiti pou n soti, swa pou m ta ale vè le Sid, swa pou m ale dan le Nò, swa pou m ale a Lès, m oblije ap peye dwa de pasaj pou m pase. Jodi an, gangsterizasyon gouvèneman Henry Andre a, li koz Pou ansanm de timoun vi avèk masak ki fèt anndan katye popilè yo jodi an vyòl ki fèt nan masak yo koz gen timoun jodi an k ap fè timoun k avèk timoun sou bra yo masak sa yo kontinye pa rete san konsekans sou lavi popilasyon ayisyèn nan li koz Pou ansanm de sitwayen ki oblije ap kouri kite peyi dayiti Pou y al rann tèt yo esklav nan de seri de lòt peyi. Kote ke yap imilye yo. Nou tout wèl kòman la Repiblik Dominikèn ki pat janm destinasyon oken Ayisyen anndan peyi a. Ebyen, pandan 18 mwa, ekip sa a li pran peyi Dayiti lè si nou ta pran dola a a 90 goud, jodi an li pase a 164 goud. Enflasyon an li ta 14 pousan. Se 2 gwo chif ke ye lè n pale de 14 pousan. Paske anpil peyi ap goumen pou enflasyon yo pa rive nan 2, pa rive nan 2 chif. Men jodi a 2 chif nou pral di an, li pi gwo toujou paske l pase a 57 pousan. 57 pousan denflasyon anndan yon peyi kote ke gen yon ansanm de moun ki pa t ap travay deja, e gen yon ansanm de enstitisyon koz avèk ensekirite e. Masak k ap fèt anndan katye popilè yo, enstitisyon sa yo yo fèmen, majorite enstitisyon yo, e sa k pa fèmen yo, yo redui pèsonèl yo a 10, 15 pousan. Jodi an, lè n ap gade lopital, e sa fè dènyeman m te di l, se pi gwo risk ke yon fi ka pran pou l tonbe ansent paske pa gen oken kote ou ka ale pou fè yon sezaryèn nan lopital si se si, si l ta nesesè. Pa gen oken kote si w moun ta fè yon aksidan nan lari an pou w ale, w ap jwenn lopital leta yo jodi an, menm twal gaz pafwa moun yo rive yo pa jwenn ladan l. E m kwè ke jodi an, twazyèm vèsyon phtk a, ki gangle peyi a lan nivo ke l gangle l jodi an, ki pèmèt lavi sitwayen yo vin pi difisil la, enben ou vin jwenn Ekip sa a jodi an pou yo fè plis tan anndan peyi Dayiti yo rantre nan sa nou rele yon akò 21 desanm kote ke nou tout la nou konnen pi gwo akò politik ki te gen anndan peyi a ki se te akò 11 septanm nan sak fè l te pi gwo akò politik se paske le sektè demokratik e popilè ki se pi gwo fòs politik ki mennen dènye konba sa depi 5 an anndan peyi Dayiti, k ap denonse, ki dezabiye atoufè yo, ki dezabiye kowonpi yo, ebyen se sa k fè akò sa te pi gwo akò. E anndan akò sa, ou te jwenn yon ansanm de pati politik ki te mye reprezante nan dènye eleksyon ki te fèt anndan peyi a. Se sa k fè nou di se youn nan pi gwo akò politik ki te genyen. Men, malerezman, mannken plastik ki nan Primati an ke lage lan, y al pa t janm vle mete akò sa a. an aplikasyon. Ebyen sdp te vin rive yon kote lè fondamanto nou yo ke nou te gen anndan akò a, asavwa, pwosè masak yo, pwosè petwo karibe, odit anndan administrasyon piblik lan jodi a nou vin wè ki vin gen plis koripsyon k ap fèt la. Ebyen akò sa pat janm ka rive mete an aplikasyon, ebyen sdp te vin soti nan akò a. Otomatikman sdp soti nan akò a, akò sa a kraze. Jodi an pèsòn pa ka pale de akò 11 septanm ankò. Ebyen nou pouse yo! Al fon lòt maskarad ke yo fè 21 desanm kote ke yo rele akò 21 desanm. Ebyen anndan akò sa a nou di se yon ansanm de moun ki te toujou gen koneksyon yo avèk pouvwa kriminèl phtk a. Ansanm de moun sa yo de prè ou de lwen si w al retrase yo w ap jwenn tout moun sa yo se de newo phtkis ke moun sa yo ye. Menm jan lè nou pran Ariel ki te vini la a Ariel te minis. 2 fwa sou phtk. Se sak fè jodi an a travè sanksyon ke kap pran yo gen de nèg nou wè kap dekante yo sou baz ke yo menm yo pa fè pati de phtk ankò e a savwa Ti Claude lè nap pran lamòt yo men moun sa yo jodi a fòn di reprezantan phtk jodi an se Ariel Henry avèk Andre Michel se moun sa yo ki reprezante phtk. Se sa k fè nou menm, anndan maskarad ke yo fè ki rele Akò 21 Desanm nan menm lè ke nou menm nou pa bay maskarad sa okenn enpòtans, paske le jou menm ke l te sòti a SDP te tou pran l li te jete l nan poubèl. Men se malere. Menm lè Milan pa etone nou men nou panse Milan te ka fè mye. Paske se pa jodi a non lap trennen kòl nan labou paske l mèt moun sonje l te vann LDNP. Sa se yon pati ki se sèl grenn pati politik ki ta rive pran pouvwa anndan peyi Dayiti. Menm lè Leslie François Manigat, regrete memwa, pat fè anpil tan sou pouvwa a. Men se sèl pati politik ki ta rive pran pouvwa a anndan peyi Dayiti. E nan ti tan l te fè a, Anpil moun jodi an, lè w al gade moun ki te fè yon ti travay anndan peyi Dayiti nan ti tan l te fè a, ou ka toujou fè referans avèk Lesly François Maniga. Enben jodi a, Mirlande pa etone nou, paske nou te toujou konnen li te toujou gen lyen, li te toujou ap vann sa nou rele vijinite politik li. Jodi a kòman w ka fè konprann pou gon akò politik sou ansanm de estrikti yo kreye nan jou ke yo pral siyen akò a, n ap gade gen moun ki siyen pou de, twa, kat moun ansanm, Moun sa si yon sèl moun si yon gwoup de 3 4 moun ebyen pou yo pran akò sa a ke yo di yo fè a menm lè jan nou di la n pa ba l oken enpòtans yo bay yon reprezantan yon pati politik paske tout moun konnen Milan se prezidan donè RDNP ke l ye sa vle di se yon fason pou moun yo kontinye. Kontinye kontinye woule Nou lan pa Nou Pou yo kontinye Pou yo kontinye kontinye Pase figi popilasyon an nan labou Nou kwè ke Fas avèk tout sitiyasyon sa yo E pandan 18 mwa de akò politik si nou ta dil se zewo bare Pandan 18 mwa se plis gangsterizasyon paske tout zòn yo Jodi an Tout zòn yo yo gangsterize. Pandan 18 mwa, se plis koripsyon k ap fèt anndan administrasyon piblik lan. Pandan 18 mwa, jodi an, gaz la gen tan monte 2 fwa sou popilasyon ayisyèn nan. E majorite jenn gason avèk jenn fanm ki te gen yon ti rafkad 2 a 3, 4 mil dola nan men yo, li kraze paske jodi a se lan lari, nan ekonomi kriminèl Gouvènman Andre Henry a mete anndan peyi a poul kraze li paske jodi a gwoup moun sa yo yo rwine yo rwine tout sitwayen ayisyen men m kwè ke jodi a li klè pou nou menm sitwayen yo jèn gason avèk jèn fanm Ou menm jodi a kòm jounalis, gen anpil moun k ap fè metye a kòm yon sasedos ki ta renmen demen sa l ap fè kòm metye a se sa pou pitit li ta vin fè. Men an nan peyi Dayiti jodi an, ekip sa a pa rann lavi posib pou ou ta di pitit pa w demen maten l pral egzèse menm pwofesyon ansanm avèk ou. M kwè ke jodi a, se men pou nou mete ansanm pou nou wè kòman nou kapab retire Ayiti kote li ye a. Mèsi.